Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nap salye yon fan tout à fait spécial son non se Carmelite li toujou branche chanel la chak jou men se du kote de Canada Alors très bonne journée à toi. Passez d'excellents moments avec nous Carmelite. Et je pense que ça va aller pour toi. C'est parti pour votre émission. a un gros chef gang qui tombe dans les organes. Nos messieurs c'est Jean ronnie Saint-Hubert alias Zion ou bien Zion. Bon, m genpris yon se Zion kom sa. Alie 5 secondes, mi siye tombe. Yer swa, nan Leyogàn. Mwen pa gen anpil enfòmasyon konsènan lanmò towo a men ekoute je vou pwomè ke mwen pral bouske konnen plis detay e pou kapab pote plis detay ba ou sou fason misye li menm li tonbe. Nou konnen gen gwo dosye k ap domine aktyalite a se arestasyon Ezekyèl. Ezekyèl baz Pilat. Ezekyèl. est il un chef de gang paske chef de gang nan nou wè koman yo te definil nou te tande emisyon kote Gary Henry tap pale ak Chris la nou wè fason gang nan li menm li defini ebyen fòn di ke genyen anpil moun ki met tèt yo deyo yè a mpa kwè moun sa yo met tèt yo deyo pou kont yo non Sèjan la il revandik la liberasyon de Ezekiel Alexandre men ekoute enpe pli ta. on a vu circuler une vidéo de 2 minutes et 50 secondes. D'abord postée sur la page Facebook de la police nationale, puis virale sur les réseaux sociaux. Vidéo côté que y a euh, posé Ezekyèl kestyon m gon ti pwoblèm se ke gen anpil kestyon m pa tande lè nan yon entèvyou ou pa tande kestyon yo ou ta kapab gen lenpresyon ke ou pa vrèman gen fil ide k ap devlope yo konprann byen wi men pa kont mwen konprann kèk ti bagay Ezekyèl di pa egzanp li di ke li pa regrèt di ke ou pa regrèt. Ebyen, sa ta vle di an kelke sòt ke ou aksepte chaj yo mete sou do w la. Konprann byen wi sa m ap di nou an. On n'a pas regretté, ebyen, nou aksepte sa men, la dezyèm choz ki fo se di se ke kantite moun sa yo ki pran lari, sètèn fwa, ou ta kapab di se pa moun sa yo ki mete tèt yo deyò. Anpil fwa genyen on seri de chèf de gang lè pa kont dcpj ou byen lòt struktur nan la polis la di yo pral arete yo wè gen anpil moun ki pran la ri. Ebyen eh jounen jodi a la ou ta kapab di ebyen eh bandi yo di moun yo bon ekoute fòn pran la ri pou n mande liberasyon Ezekiel. E yo fè sa vre epi ta kapab gen ti espwa. Ebyen eh jounen jodi a fòn di ke. Genyen Antonal Mortime ki li menm aplodi arestasyon chèf de gang sila a e mande lapolis pou pa sede ak chantaj. Antonal Mortime se ko-direktè kolektif Défenseurs Plus. Li mande pou yo kenbe. mesye a. M panse gen lòt òganism k ap defann dwa moun ki kapab pran lapawòl sou kesyon sa tou paske gen Marie Yolène Gilles nan yon rapò ebyen li menm li te pale sou dosye sila. M te pwomèt nou m ap vini avèk e foto sa pou nou. Vwasi la foto. Foto sa lè foto sa sòti dimanch swa. M di woy sa kap pase konsa mesye gade bal yon nèg gen nan peyi gade bal avan m di kote foto sa soti e pou m kòmante tou èske nou konnen sa son sòt de pwovokasyon alandwa de leta alandwa de popilasyon an paske nan peyi serye mesye yon nèg ou fon foto konsa leta egziste fò leta al dechouke w kote w ye a men elas se ayiti lè foto sa vin jwenn mwen dimanch swa. Epi moun ki voye foto a ban mwen li di frè m ou wè aksyon ti lapli? M di ok. E moun ki kouche sou katouch la mesye, yon ti jan sanble a ti lapli vre wi. Epi m voye yon dron sou gran ravin. Vaww! M jwenn se pa ti lapli. E koze a fè deba. Fò n di ke tout bal sa yo wè katè a la, si w pa gade byen ou ta di ke se diri an pay. Men souple se bal. Sa vle di bal sak atè a la, nèg sa gen bal pou l goumen nenpòt pou yon semèn. Men misye gen anpil minisyon, moun sa. Ebyen, lè m mennen bon jan enfòmasyon, ou wè bal sa yo konn kote yo ye la? Se bal ki nan Vilaj de Dye. Izo mete bal yo chofe, pran solèy. Pandan l mete bal yo pran solèy, gon yon sòlda, yon ti chen cho. ki ale li kouche sou bal yo. Epi misye fè foto solda al metel sou statu l. Epi gon moun ki pran foto a sou statu mouche a li lagel. Epi sa w tande a la a men zen. Tout moun di se ti lapli. Men mesye pou yon nèg mesye yon bandi ou gen tout bal sa. E se pa sa k genyen selman non kom bal. Paske m gen enpresyon ke sa son ti bagay nèg yo mete chofe. Nèg yo mete pran solèy. E pi, leta li menm, la batay. Leta fò degaje w pou fon bagay paske bagay yo rèd. Bagay yo rèd. M pral vini tout alè avèk dotre enfòmasyon. Men ekoute, jodi a la m vini avèk kèlke euh, reyaksyon pou nou paske emisyon sa la plong anpil. On va ekoute la reyaksyon de Youri Latortue, egalman Gédéon Jean, konsènan acha de munisyon e dekipman pou pnh lan kapab al goumen ak bandi. Men fòn di nou byen ke nan yon premye tan lè Ayiti te kontakte divès peyi, peyi sa yo di yo pat genyen. Paske departeman deta ameriken pot ko di anyen. Lè yo kontakte Izrayèl, Izrayèl di m genyen men ekoute fòm jwenn feu vert. Departeman Deta Ameriken. E pi, lè Departeman Deta Ameriken bay yon ti men leve, tout peyi k di yo pat genyen yo, yo di kounye a yo genyen. E byen, pral gen bon bout materyèl k ap vini. Ariel, pa kenbe materyèl yo nan depo non papa. E mete materyèl yo deyò. Paske yo di m, si y ap vini pa bato, kapab gen difikilte. M kwè se nan avyon dirèkteman y ap vini. Eksplikasyon, Garry Pierre Paul Charles Reyaksyon, Youri Latortue e Gédéon Jean. Depi echèk polis la nan operasyon 12 mas ki sot pase a, kote se 5 polisye ke yo kenbe e yo brile yo, yo tiye yo, yo brile, gen yo brile vif, daprè enfòmasyon, operasyon yo kanpe nan zòn sa a. Menm si yo fè de twa ti operasyon nan Pènye, men zòn sa a operasyon yo kanpe. E polisye yo pè, menm mwen m t ap di tout ala paske fanmi m konnen l kounye a, pè angaje yo nan yon batay konsa anba pou plizyè rezon. En, yo gen dwa zimen, de, yo pa gen zam. Twa, polisye ki te mouri yo, yo mouri nèt, pa gen anyen k fèt pou yo. Donk. c'est dans ce contexte de critique acerbe contre la police nationale que le gouvernement Ariel là organisé un CSPN. Je ne dirais pas spécial, parce que je ajouter spécial là, je retirer un CSPN. Pendant CSPN il a demandé à directeur général de la police là, LB, Di nou bejoun. Poukisa poun pèdi tann pou map bay nèg kite la yo wè son espwa enpòtan nèg kite la yo di bon ekoute nèg kit pami nèg kite la yo fòm site te gen premye minis lan minis jistis le ministre de l'interieur direktè polis nasyonal. Diskite gen lòt nèg ki nan wo eta majò ak te la yap diskite epi Elbe di a mesye nou pa bezwen gon nèg ki nan ekip la m poko konn si map site non ase m pap site non misye di. Bon tande Lelbe. Se premye fwa w chita devan nou menm ki la a. Ou konn chita devan lòt moun, men premye fwa w chita devan nou. Menm si w konn chita devan lòt nèg, men jodi a e premye fwa w devan nou. Nou menm nou di w, ban nou lis bezwen w. Nou mande w, teste bòn volonte nou a bòn fwa nou. Apre sa, w a gen pozisyon sa a, w a di e menm jan a lontan. Pou teste bòn fwa nèg yo, Elbe, Frantz Elbe, a deside pou l soumèt bezwen lapolis la a nèg yo. Sa vle di bezwen elik di se la premye fwa lapolis di men sa l bezwen. Sa misye mete yo se pou asire la sekirite dè vi e dè byen. Materyèl li mete yo, lapolis la panse materyèl sa pral konbat gang yo e y ap jwenn solisyon. Mwen di w lapolis la. Lè l vle soumèt, epi nèg yo di misye, ebyen vwala. Gouvènman an kòmanse antreprann dè demach. Suivi. Et c'est là, que euh, l'émission devient intéressante. Et les informations que je vais fournir, la vie intéressante, en pile. Le gouvernement commence à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays pour acheter des armes et équipements matériels pour la police nationale. est-ce que tout pays a contacté au pays non. Poukwa m poze kestyon? Sou pretèks gen anbargo sou acha zam pou Ayiti. Tout peyi onèt di sa. Donk, eh, sètadi pou lòt moun, pou n kapab pi klè, sèke Ayiti pa gen dwa debloke kòb pou achte zam de manyè legal. Ou wè m ajoute sa? Egzakteman. Non, non, m pa p ajoute sa. De manyè legal. Eh! Yo tcheke Kanada. Dada di bon dezole nou pap kapab paske nou pa gen materyèl sa yo disponib bagay sa yo etc. Yo te kale Meksik, Meksik di non pa genyen donk gen anbago bagay gen pwoblèm sou Ayiti. Y al tyeke an Izrayèl yo di non. Sepandan pou la premyè fwa an prezans dè zotorite ayisyèn depeche. Wal achte bay sa. Les Israéliens ont dit yo genyen, yo gen zam, yo gen bon zam, yo gen bon materyèl, bon bagay, men il faut une autorisation du Département d'État sinon yo pap ka vann. Pou la premyè fwa. Le gouvèneman ayisyen enfòme ofisyèlman e fòmèlman sou kestyon anbago zam nan. Yo toujou ap di l nan bouch, men pa janm gon peyi k kanpe pou di non. Moun ki te ale yo, ils ont fait part de pozisyonman sa, de enfòmasyon sa au Premye Minis. Ariel Henry, Premier ministre de la transition. Ariel Henry. Et Ariel Henry prend un téléphone et monsieur commence point contact avec les autorités, certaines autorités du département d'État. la discussion et échange, autorité dit, en pile on dit, il n'y a pas au courant. de informasyon sa a. E Ariel di, Men kote m soti avè l. E otorite yo kòmanse ap rele. M pa konn si se pa strateji, m pa konnen. Paske ba yo devan le fèt akonpli. Paske il y a un problème au niveau géopolitique également nan peyi sa a jodi a. Donk! Rele, rele, rele. Bon, suit a sitiyasyon sa a, nèg yo vin wè konbyen y ap mande pou gouvènman rezoud pwoblèm gang nan e ke gouvènman pa gen mwayen pou l rezoud pwoblèm sa a. E se alye yo ye. Yo bay otorizasyon a gouvènman Ariel la pou y achte ekipman ak zam lou ke yo te mande a. Sete si! Ekip ekspè yo ale, vini, antre. Fim nan antre an Ayiti. Akò siyen, tout bagay. E mèkredi dènye, yo antre, gouvènman peye 12 milyon dola ameriken pou premye kagezon an. Se yon premye. 12 milyon dola ameriken pou acha de 20 blende char ki gen sou tèt yo M 60 a M 50 blende nivo 8 ke zam nèg yo gen anba a pa ka pèse. Atansyon, sa se enfòmasyon kounye a n ap bay. Ke zam nèg yo pa ka pèse. Menm si ou voye yon grenad a fragmantasyon anba l, li p ap. Lè yo bay clearance, yo bay otorizasyon, kounye a Ayiti bezwen achte valh anvan 12 milyon. Ensi ekspè polis yo depeche pa Frantz Elbé, y al Kanada. Lè yo rive, nèg yo wè materyèl yo, yo eseye materyèl yo. Men pa bliye! Tout peyi sa yo te di yo pa genyen. Kou Depatman Deta di bay otorizasyon, tout peyi sa yo di nou genyen. Meksik chaje. Kanada k pa t vle bay la li di si w bezwen 70 blennde n genyen l toutswit pou ou. Èske n konprann? Se si ekspè yo deplase. plizyè milyon de minisyon de tout kalib, de dwòn hotman sofistike ki ka tire anlè. E sa nèg yo chwazi e akò siyen 12 milyon. Men, fò nou di sa, gen yon kloz nan akò a ki di Lè yo fin de, lè yo pral dekese kòb la, fim nan dakò fò l fè mentnans nan ekipman sa yo. A e sa k ta pral tiye nou. E sa k tiye lòt nèg yo bay vye bagay Zephyrin t achte yo. Ok. Pou yo fè sèvis nan ekipman sa yo. Epi pyès de rechanj yo genyen y ap vin an kantite k ap tou disponib pou tout bende sa yo pandan dezane. Expert ap vini pou montre nèg yo rapid. Dènye fwa ke lapolis achte minisyon, li te achte 4 milyon edmi de bal, li remonte a 10 an. Se enfòmasyon m ap ba nou pou ta konnen. Donk a kiyès ou pral goumen la? De nèg k ap genyen bal chak jou nan men yo. Depi 10 ans wi police yo pa gen non e mwen dwe di population se premye fwa a mwen gen enfomasyon kontrè lè sa map dakò si w ban mwen enfomasyon kontrè ke w ka pwouve se premye fwa yap achte materyèl pa gen yon entèmedyè ki fè plizyè milyon ladann non atan atan nou ap vini il ya pa eu d'entèmedyè kanpay anival leta ayisyen ki achte Ok pa gen entèmedyè la polis kap pran yon komisyon anba tout lajan nèt selon sa yo dim wè vin avèl ale kontrèman a sak te pase sou Jovenel avèk Zephirin antretan kal achte de materyèl ki pa bon e ke Limeris te di achte l an Izrayèl pito li achte materyèl ki pa bon e nèg yo te fon kòb sou komisyon e fòn pale tou pandan nap di Zephirin a souliye. Operasyon. Operasyon. E ou gen ta prepare operasyon pou al Matisan epi l di non ou n pa pou an Matisan non non pito n al Taba pito. Menm nouvèl m gen menm la a wi menm. Son pakèt ransè nou gen. Menm la a wi. Bon kounye a men lòt nouvèl la. Blende yo sipoze vini pa avyon. Pa bato paske l ap pran twòp tan. Nan mwen di n semenn. Nou gen Gedeon, Youri, nèg sa yo pral reyaji la rapid men gen yon bagay pou m di nou mesye. Nou te konnen gen 8 chinwa ke yo anlve nan Pòtoprens. Gen 100 chinwa isi gen 8 yo pran. Yo pran 6 a Dèlma 83 e 2 nan 2 lòt yo yo pran yo nan zòn kou de kasasyon paske yo te gen yon travay pou al fè nan ministè ekonomi ak finans. donc. les Américains sont relégués au second plan en ce qui a trait aux missions de paix. Mhm. Et par rapport à la nouvelle configuration géopolitique, suite à l'invasion de la Russie, euh, la Russie envahit l'Ukraine, il y a d'un côté les Américains et l'Europe, et de l'autre, la Russie, la Chine et d'autres alliés, ki toujou nan Nasyonzini an, kòm le Brezil, Nikaragwa oubyen Venezyela k ap vire agoch, Etazini ameriken donk pourrait éventuellement perdre ok zòn denfliyans yo si yo kite bagay sa pase konsa an Ayiti pa rapò a acha zam nan. Sa vle di blokis yo te fè a. anbago ki te genyen an, swiv mwen byen mesye, donk yo oblije bay clearance lan paske si se pa sa ap gen pwoblèm e mwen al eksplike nou poukisa. Nan kesyon ayisyèn nan nap jwe o nivo de chapit 6 e 7, chapit 6 la di pas de troupe en Haïti, chapit 7 la di fò yo voye troupe en Haïti. Ameriken ap soutni pa voye troupe en Haïti, La Russi, la Chine ap soutenu pou voye twoup an Ayiti. Si Ayisyen yo mande voye twoup ba yo, donk twoup yo ap vin an Ayiti, lè sa, la Russi, Brezil e ot pral gen piyon su ru nan zòn nan, y ap kontwole jewopolitikman, zòn nan ap gen penetrasyon. Donk. Pou evite ke la Russie avèk la Chine vini an Haiti, yo leve anbago a pou n achte zam nan, kounya yo di Ayisyen yo, gouvènman Ayisyen an di se chapit 6 nou pa vle twoup vini pou vin pote nou sekou, lè sa yo bay nou otorizasyon pou nou kapab achte zam yo. Si se pat sa, Nou pa tap gen otorizasyon pou achte zam. E ayisyen yo menm sa yo te bezwen? Yo bezwen twoup. Donk le gouvèneman Ariel etc. Lezetazini yo gen menm pozisyon nasyonzini. Donk lè nal di kounye a nachte zam paske yo pral di nachte zam epi nou di nou pa vle twoup yo pral di fok yo kite nou endepandan Son peyi souvren ke n ye, se nou ki achte zam nou, nou pral konbat kont bandi yo, donk pa gen twoup kap vini. Donk, a pati di 15 jiyè, pral gen yon seyans nan konsèy de sekirite a, e il n'y aura plus de troupes à venir en Haïti paske yo ba nou otorizasyon pou n achte zam mesye. Anben ekoute si n konbat ensekirite an m panse pap gen twòp pwoblèm. Walter Walter ap konprann bagay sa byen wi kòm si zòn defliyans de la Russie a nèg yo pap kite la Russie Brezil ankò vin la pa rapò a sak pase a pou yo vin gon twoup ki vin la pou yo genyen zòn nan nan men yo pou yo pran espas swa an Ayiti ou an Repiblik Dominikèn kap avanse de pli zan pli vè la Grann Chin donk e Leta ayisyen ki pa lache zam, donk gen clearance ki bay otorizasyon des Etats Unis pou ke gouvènman achte zam, ke eske ou panse pwoblèm nou gen an se yon pwoblèm zam sèlman, achat d'armes sèlman, ou di mwens kòm reprezantan dwa moun eske gen de lòt kestyònman ke ou kapab fè pa rapò a dosye sa? Ebyen, non sèlman nou dwe analize yo alalimyè yon apwòch ki teni kont de paramèt lokal yo, men sezaspè jeyopolitik yo enpòtan sitou an prelid a renouvèlman manda misyon Nijè nan Ayiti, e n ap raple ke Nasyonzini an Ayiti depi 2004 a jodi a se 3 misyon, Men si n ap remonte a 1991-92 GPPC lò te gen misivi donk se 9 misyon. Donk Nasyonzini gen yon prezans konstan ann Ayiti. E se pandan Nasyonzini ann Ayiti an sitiyasyon an li vrèman dejenere. Pa egzanp, GPPC an 2004 ou te genyen prensipalman 2 pòs ame, ou te genyen Bilè, ou te gen Site Solèy, Byen evidaman avèk dè revandikasyon politik, Bagdad 1, 2, etc. Yo te gen yon gwo lojik kidnapin. Men jodi a, ou gen prè de 200 gwoup ame, bon byen si w pa ka repètorye tout, e ou gen kidnapmen ki ogmante konsiderableman. M ap raple ke an 2021, Ayiti se te se te peyi ki genyen le to le pli elve de kidnapin pa abitan. Donk se yon bagay ki ki vrèman ekstraòdinè. Mwen m panse ke Eleman sa ke w mete sou tab la pèmèt ke aktè loko, notaman lè politik, ke aktè sosyete sivil dwa vini an patikilye, y ap konprann anje ki gen la e nesesite pou nou pote dè eleman de repons ki kadre a dimansyon kesyon an. Mentnan, m panse ke w bay yon bòn nouvèl, s on trè bòn nouvèl. Konnen ke jodi an la lapolis gen materyèl ki pral rantre, gen materyèl apwopriye, sè a di, ou pale de 20 cha de haut de gamme, bon m pa konn ki jan pou m rele egzakteman, m kapab di de haut de gamme antan ke profane, ou pale de anpil minisyon eksetera, dron furtif, dè dron ekipe. E mwen m souvenir de sèt fraz Emmanuel Macron an fas Le Pen nan second tour de la prezidansyèl fransèz. Misye di, la sekirite sè t in kesyon de mwayen e non de postur de diskisyon. Jodi a fò n soti nan. an retorik diskisyon pwomès ke nou pwo yo pwomèt nou dè milyon peyi pale de nou pou n gen de materyèl konkrè tan lè nou gen yon polis ki souzekipe pa rapò avèk bandi yo ebyen jan ko te di l nan Gary sekirite se dabò se materyèl se pa kesyon de taktik se materyèl sè a di pa rapò avèk fòs e e ak an fas la donk se yon trè bòn nouvèl pou nou k ap plede pou ke lapolis gen mwayen paske sekirite tout moun ap mande a Le politik ap mande l, popilasyon ap mande l, tout moun etc. Ebyen pou rive gen yon minimum de sekirite, fòk lapolis ki se sèl fòs operasyonèl ki ki nan peyi a, ki gen misyon pou sekirize lavi, pwoteje lavi, pwoteje lè byen, ebyen fòk li gen mwayen. Mwen m panse ke se yon trè trè trè bòn nouvèl e sa son debi Eske li sifizan? M pa konnen paske je suis pas expert en la matière. Men deklik la kapab fèt paske si nou genyen 20 char de haute gamme, si nou genyen otan de munition, nou genyen drone furtif ki ekipe, nou genyen teknoloji, nou genyen elikoptè paske Garry gon bagay m wè w poko mansyone, chèche pou nou eske l ap gen yon elik paske pa janm gen polis san elikoptè. Men omwen bon an nou di ke nou dakò avèk sa. Mentnan sa ne suffit pas. Paske jodi an nou gen materyèl yo se vre, kijan nou pral itilize yo? Donk mwen m panse ke fòk travay ke w kòmanse fè a Gary ou kontinye l nan kijan? Lòske materyèl sa yo vini fòk gen de moun k al verifye, k al konstate materyèl yo, yo vini. Sa se yon premyè etap. Dezyèm etap se gade itilizasyon yo, èske yo itilize yo parapò a objektif yo te fikse pou sa? Paske pa le pase, nou konn sa k te pase nan lapolis la, kòman zam sa ap fèt, men se menm zam sa yo ke y ap vann avèk bandi, ke yo vann yo sou mache paralèl. Donk mwen m panse ke jodi an, yon lòt eleman ki ki kardinal, fòk sosyete sivil la trè vijilan. Bon, se se un peu trop large, men, pa egzanp, dè jounalis tankou w ki swiv dosye sa a, m panse ke kapab gen dotre jounalis ou dotre pèsonalite ki ap swiv itilizasyon zam sa yo, sa se yon dezyèm eleman. Twazyèm eleman m estime ke ki enpòtan, paske nou konnen nan ki eta polis la ye. Nou tout nou konnen ke lapolis antanke enstitisyon, nou pa ka di lapolis la gangsterize, men gen anpil polisye e o pli wo nivo menm, sa nou konnen l, notamman nan inite espesyalize yo ki gen de bon rapò ki soutni gang yo. Donk pwosesis viktim nan fòk li fèt. Sa se ekstrèmman enpòtan pou sa fèt. Men gon lòt eleman ke nou dwe ajoute, mete nan panye a, paske nap pale de yon sitiyasyon ki depase lapolis an tèm de mwayen, an tèm dekipman, an tèm de taktik teknik, m pa konnen, se pa two domèn mwen, petèt lòt ekspè yo ap vin konplete sa m pral di a. Nou bezwen dè zinite, paske nou gen dè zinite se vre espesyalize, men pa rapò a nouvo devlopman fenomèn nan an Ayiti, eske nou gen sufizamman dòm e de fam ki prepare pou afwonte? Pa egzanp jodi a. M panse ke lapolis bezwen fè omwen 4 operasyon an menm tan, paske ou gen omwen 4 aks antre giyimè di mal, ou gen aks Matisan, ou gen aks Kwadèboukè a, ou gen aks Tabar la, ou gen aks Site Solèy la. Donk, jodi a kisa k pase? Lòske lapolis ap opere sou Kwadèboukè, li pa ka opere Pènyan an menm tan, paske li limite an tèm de resous imèn, li limite an tèm de mwayen. Donk. Pou lapolis kapab fè omwen 4 operasyon danvègi m pa konnen an menm tan oubyen m pa konn kijan l pral fè yo. Donk jodi a èske n pap bezwen fòme dot inite pou ranfòse nou? Mwen m panse ke anplis de zam sa ke Depatman Deta otorize nou genyen e se pou yon kado, m panse ke fòk batay la kontinye paske ou pa kapab Leta pou achte zam se yon lòt peyi ki pou otorize w achte zam nan. Sa yo se yon paradòks. Donk gen anpil pwoblèm. Mèt Gedeon Jean, E jodi an gen anpil moun ki di menm jan Ayiti lapolis nasyonal bezwen zam, li bezwen minisyon pou l fè travay li men yo bezwen yon ansanb de òganism de dwa zimen. Ki kolaborasyon ou panse ke òganizasyon dwa moun an Ayiti kapab bay avèk lapolis nasyonal sèt fwa si pou pèmèt ke travay lan li fèt nan yon fason kote ke ap genyen de vrè rezilta? dwe pa rapò a sitiyasyon sa a, ok, mete an plas yon rejim espesyal. Pwoblèm nan rezidan o premye nivo, ok, di pwen de vi legal, sètadi pa rapò o, n ap pale de dwa zimen, paske dwa zimen an, se pa deba m ap fè avè w la, men se yon domèn ki gen de lwa ki reji l. Donk gen atik 4 la ki pèmèt ke Leta a kapab pran de mezi pou l pote de restriksyon a la jisman de sèten dwa pa rapò sitiyasyon eksepsyonèl, se pa mwen menm ki di l. Mentnan, pou atake sitiyasyon sa a, Fòk Pèp la gen apui popilasyon an, apui sosyete sivil la si li te vle fon apwòch bokou plis striktiran. Ebyen se wòl GPPC ke l ap fè la e se wòl ansanm de lòt medya pou akonpanye polis la nan mezi ke l pral adopte pou pote sekirite. Paske koute, jodi a gen deba politik k ap fèt, men kisa popilasyon mete sou tab la? Li mande sekirite, se sa l mande. Jodi an deba politik, akò, pou nou menm sa yo segon plan. Popilasyon mande sekirite tout kouch sosyal, eksepte moun ki nan vonn zam, ki nan vonn bal, ki ap fonksyone a pati de sitiyasyon de pè ou byen de gang kriminalite ki enstale nan peyi an. Donk popilasyon li menm li prè pou l akonpaye kèlkeswa moun jodi a ki vin pote de eleman de repons pa rapò a bezwen sa a, popilasyon akonpaye. Ok, trè byen donk non sèlman popilasyon an men ou panse ke et Maître Gédéon Jean, on pensait que décision ça, en fait, euh, si vraiment la putile population, population, autorité, les organismes de droits humains, capables de gagner une étroite collaboration entre eux-mêmes pour combattre question insécurité à travers matériel ça qui Non men oganizasyon dwa zimen yo se sur ke yap kolabore paske ekout an nou fon apwochman dwa zimen respekte nan kad yon eta de dwa jodi a menm oganizasyon dwa zimen pèsonèl li pa fonksyone nòmalman paske nou tout nou sible pa lensekirite jodi a ki moun kap viv an tout kyetid despri. M pa kwè se òganizasyon dwa zimen. Donk souvan y ap taye dè bonèt mete sou òganizasyon dwa zimen yo, se paske jisteman ou gen yon leta ki pa pran tèt li an chaj. Men otomatikman ke materyèl sa yo vini. Direktè polis nasyonal la se si k ap tande la, li bay enfòmasyon sou ansanm de materyèl ke li resevwa. E men kòman ke yo pral itilize yo. E ke peryodikman yo bay dè enfòmasyon. Gon CSPN spesyal ki fèt kote ke yo enfòme popilasyon de sitiyasyon men ki mezi ki pran. Yo adopte de mezi restriktif de libète an rezon, m ta di, an lyen dirèk avèk atik sa e konstitisyon an. E ke leta bay garanti se pa materyèl ki pral itilize pa yon gwoup yo pral vann bay bandi. Men ki moun ki pap adere, ki moun ki pap rantre nan lini sa? nan yon pèspektiv ot ke pou pote sekirite mete sou tab la, m panse pa gen moun ki pral gen yon pwoblèm avèk sa paske jodi a sekirite an se bezwen tout moun. Mentnan lapolis deja gen yon kolaborasyon avèk Trè byen. sa ki gen yon mekanik ki rele latab sektoryèl e ke òganizasyon dwa zimen ap kolabore avèk pnh, jodi a ou bezwen popilasyon akonpanye pnh ou bay sekirite. Très bien. Donc, euh, mesdames, messieurs, c'était Maître Gédéon Jean de CARD, qui est une structure qui est habituée produit de rapports scientifiques. Donc, normalement, nous on va continué puisque nous pourrons le garder euh, avec l'autre personnalité qui est même gagnant en plan de sécurité et qui gagnant de grandes manifestations qui a fait à travers les dix départements. Donc, euh, pour question de sécurité. Hein. Sénateur La Tortue, bonsoir. Bonswa bonswa scoop e bonswa konpa e bonswa aux auditeurs aux auditrices de l'émission. Très bien, Sénateur, e genyen yon ansanb de manifestasyon e ke pati politik AAA e ses alliés te ap kòmanse òganize depi nan mwa de jen. Donk malerezman, apèl lan san se bon, nou konn ki konpayi, pa gen 2, pa gen 3, se 2 yo ye, si l pa yonn li lòt. Ton kè ki retire. Ok. Senatè ou la? Wi mwen la. Dakò trè byen. Donk mentnan aprè seri de manifestasyon ki anonse depi 7 jwen jisko 7 jiyè, li fèt nan Gonayiv, li fèt nan Plato Santral, li fèt nan kay dan le sid e pou n konbat kesyon ensekirite an e vin jwenn gouvèneman ayisyen an la a, Selon tout enfòmasyon ke GPPC bay, genyen 12 milyon de dola ki debloke pou acha de materyèl pour la polis nasyonal. Eske ou menm ou genyen yon lekti, 1 premyèman eksplike n kòman manifestasyon an, 2 lekti ou parapò avèk desizyon sa ke gouvèneman an pran an? Bon, pa rapò a manifestasyon, rapidman, mwen panse, mwen kwè ke nou nan twazyèm manifestasyon nou aprè Gonayiv, Hinche, Les Cayes. Manifestasyon yo, yo anonse e anfas de nou toujou gen de moun ki lye a pouvwa a, ki toujou wè kòman yo ka, yo ka eseye bay presyon, yo ka eseye wè kòman pou yo evite ke manifestasyon li fèt. Donk, se menm difikilte yo ke nou te jwenn ench ke w retwouve Okay sèt fwa si, avèk plizyè tandans don ki te vle ke nou pa vini ditou Okay. Men malerezman pou yo, popilasyon Okay la, li akeyi nou sou plas la, se te a dizè, malgre plizyè tantativ pou yo entimide nou. nan vwa de Pierre ap voye wòch tout bagay poul la li arete travèse li fè tout sal te dwe fè pou ke li fè pakou ke li te bay lapolis la e nou delivre mesaj la sou plas la avèk frè senatè Salomon mwen menm depite Arodon kite apa ensekirite debloke matisan Ariel sou pa kapab ou paka rezoud pwoblèm sa a ebyen ou prale paske jodia popilasyon li pa ka viv nan sitiyasyon sa, nou te pote solidarite n malouzman aux entrepreneurs du Grand Sud, dayè nou felisite plizyè gwoup Okay ki te rejwenn nou don le parti OPL avèk senatè Salomon ki te la ki te pote tout soutyen a manifestasyon sa. Mwen kwè ke n ap kontinye manifestasyon yo, don jodi n ap retwouve n Okap men. Mwen kwè tout moun konnen ke pou yon kontra siyen pou 12 milyon dola, fòk kou dè kont siyen kontra. Eske kou dè kont gentan siyen kontra a? Eske li gentan valide yon kontra de 12 milyon dola? Eske se yon kontra ki reponn a kesyon sekirite? Eske se yon kontra kanmenm yo te gade plizyè konpayi? Menm si se yon kontra ke yo te gen dwa chwazi yon konpayi, eske yo te gade plizyè konpayi, eske kanmenm yo te gen aval Kou dèkont, piske aval Kou dèkont lan li konstitisyonèl. Men, sa fè m ezite sou kesyon sa a, se paske de a sela peu de jours, menm Leta sa a t ap di ke yo poko gen kontra, yo pa gen kote pou y achte ekipman, e avan manifestasyon yo te voye yon delegasyon deta majò al Lirikáy, E delegasyon sa a, mwen menm mwen te senpleman di enspektè jeneral la, kite mesye politik yo al fè politik, pa kite yo met eta majò la nan politik, piske se yo ki te pran sou yo pou yo te ale, pou yo te pwomèt 15 jou, jodi a se menm minis sa yo pou retounen, se pa eta majò la. Donk, sa a se te yon demach pou eseye kase manifestasyon an. E lè m vin pran enfòmasyon an vin soti 24 è avan manifestasyon, mwen konprann ankò se yon demach ke mwen menm mwen pa akòde anpil enpòtans paske jan leta ye pou administrasyon an gentan siyen kontra e valide pa w kou dè kont nan senpleman 24 è mwen kwè ke ka gon pwoblèm. Alò, Senatè Latortue, enfòmasyon ke n gen an se ke se te yon inisyativ ki te pran depi sou Prezidan Jovenel E anfèt, Direktè Jeneral Frantz Elbé te relanse l lè l te monte. E donk, se te yon dosye ki te an kou e se finalize l finalize. M pa konnen nan rechèch pa w kisa w pral jwenn pi devan men enfòmasyon ki vin jwenn nou montre ke e desizyon sa a, enfin demach lan te deja an kou e se abouti l ap abouti la kounye an. et ça c'est et, et contrat ça été validé par la Cour des comptes, d'après information. Comment est ce contrat est validé par la Cour des comptes. Je n'ai pas cette information. Ok. Moi-même, ça nous t'a même c'est justement un contrat pour acheter le plus vite possible de matériel pour la police, parce que d'ailleurs, c'est un point de revendication, nous, équiper la police. Nous prenons un budget, la polis a peye 194 milyon de goud sèlman genyen pou materyèl, donk sa nou te toujou mande se retire 3 milya anndan wot entèvansyon piblik pou yo mete l nan bidjè la polis pou nou te ka gen omwen 30 milyon dola pou n achte ekipman, jodi a nou tande achte pou 12 milyon, donk daprè sa w di m la kòb sa a li te la nan bidjè depi lontan, yo te rezève l pou la polis, se pa nan bidjè sa a ke l ye. Non, sa mwen sot di an, Enfòmasyon ke m genyen demach pou yo te achte zam yo te deja tap fèt depi sou prezidan Jovenel Moïse men an ski konsèn lajan ki debloke an je ne pa dotres enfòmasyon eske l valide pa kou siperyè dè kont eske kòb lan te gentan debloke nan se petèt yon ankèt ki pral montre l pi devan. Ok mwen menm map di de bagay mwen menm mwen ta renmen le plus rapidman posib ke la police gen ekipman mwen mwen an ti jan pa kwè nan demach sa m panse son demach sitou kote enfòmasyon ap soti pou te kase sèten zelan de mobilizasyon epi mwen trouve ke lè enfòmasyon sa yo ap bay pa rapò a popilasyon genyen Jisteman konfidansyalite yo dwe genyen paske kanmenm lè ou bay enfòmasyon an konsa gen yon jan ke bandi a resevwa l e gen yon jan l reyaji pa rapò a popilasyon an donk mwen mwen panse ke nan demach de sòti de enfòmasyon sa gen gen de aspè ke mwen menm mwen mwen mwen mwen ka di ke mwen ezitan sou yo Se eske kesyon de kòb e pou de kont, eske tout bagay sa yo kòb la kote l soti, eske te gen pou de kont? E dezyèmman, eske se yon demach ke nou gen dwa kwè? E si se yon demach nou gen dwa kwè, poukisa se konsa yo lage l? Paske sa pe avwa sètèn repèkisyon. Donk, nan sans sa a nou menm nou di kèlkeswa enfòmasyon an, tout otan ke nou pa wè, tout otan ke nou pa wè ke polis la l ekipe pou l mennen operasyon l, Ebyen nou menm nap toujou kontinye mobilizasyon. Nap kontinye mobilizasyon pou n ale vè Okap epi answit vè Pòtoprens kote nou pwal dekrete yon mobilizasyon nasyonal. Men mwen di prezans mwen nan sid la fòm di li li t ale avèk Penn pou mobilizasyon e nou menm nan Penn nou pwofite rankontre ankouraje anpil komisè gouvènman kap fè bon travay nan gran sid pou nou di yo ebyen men plan sekirite a Men kòman nou wè kesyon lit kont banditis la e an menm tan nou ankouraje yo nan sa y ap fè a piske menm lè w gen plan fò w gen moun e moun pou w genyen fò w gen moun e nan lajistis e nan lapolis. Donk mwen panse ke nou menm n ap fè travay de mobilizasyon men an menm tan n ap ankouraje tout chèf de pakè, tout polisye, tout kòmandan ki deja kòmanse fè travay sa a ki senpleman pa gen apui nasyonal la, ki pa gen apui gouvènman an sitwayen de tout pati, de tout gwoupman ki vle patisipe ladan l, ki vle pote jisteman mwen te ka di solidarite yo paske sa k rive se ke popilasyon an li retwouve l nan yon sitiyasyon li pè e bandi yo y ap m gade w yo se yo ki gen teren an nan men yo alò ke mobilizasyon sa yo se mande leta pou ke jisteman se bandi yo ki pè e popilasyon li menm li ka rete nan lari a pou l ka regle aktivite l. Donk se poutèt sa nou envite tout gwoupman, tout òganizasyon e sa nou mande kòm revandikasyon yo se rezoud kesyon ensekirite a, rezoud kesyon lavi chè a, rezoud kesyon to deflasyon goud sa a ki fè ke chak jou bay yo bon bri e yon popilasyon ki prèske pa kapab ankò. Dayè nou wè l popilasyon e nou te di l lè ke popilasyon ebyen. Li kite peyi a lal deyò dominikani nou wè sa kap rive la se ke yap pèsekite moun yo yap eseye pran tout afè yo sou yo nou wè sak rive ya la semèn dènyè gon biznis gon gon ayisyen menm ki se yon dominikani yon ayisyen yon dominiken dorijin ayisyèn epi li bay paspò yo mandel kote viza l malgre baw paspò dominiken wi sètadi se pa yon pèp ke yo aksepte nou laba a Donk se peyi nou pou nou batay pou ke peyi pa nou an nou transfòme l e nan sans sa a nou kwè se tout popilasyon ki dwe kanpe malgre te gen anpil pwoblèm, malgre popilasyon an te pran anpil kou men mwen kwè ke nou oblije kanpe pou ke sitiyasyon sa a li pa rete jan l ye a. Trè byen! Mèsi anpil Senatè Latortue. A mwa de remèsi.